Sou rezolisyon 26 53 ki bay lòd pran sanksyon sou boujwa yo, moun k ap fè lajan sal ki nan kontrebann, menm jan yo te fè l, epi aplike l sou oligat ris yo, kote yo te sezi byen ak bato machandiz yo sispèk pou ki yo pa fini ak. Atoufè Petyonvil yo, konsa Stanley Lika rakonte. Bonjou bonswa tout moun, tou depan kote ou ye sou tè a ak lè ou pral gade epi tande videyo sa a, se toujou menm plezi a pou n enfòme w e deja n di w mèsi paske w fè chwa de nou, pa bliye n se rezo enfòmasyon an Sofia TV 83. Konsideran rapò Depatman Deta sou asasina Prezidan Jovenel la e jis jounen jodi a yo sa pa anpeche oken limyè fèt sou nouvèl yo, oligat kowonpi Petyonvil yo mele ak senatè nan sosyete sivil la gen menmiz sou zak malonèt epi kontinye kraze peyi m jan n te konnen l jiyè pase a. Zanmi oditè, rale kreyon w make, pita pral pi tris, Ayiti plonje nan yon kawo total, e jou k ap vini yo la pral pi mal, kote dola ameriken ap kontinye parèt plis pase 10 fwa siperyè ak goud la, e n ap kontinye achte an dola pou n revann an goud, jou sa yo k ap vini an, li prevwa pou l chite plis, sitou nan mwa desanm lan. Jan yo te di l la, Divalye kite yon sigarèt nan de pwent pou pèp ayisyen, Men jodi a pa gen kote pou n fimen sigarèt la ankò. Enfòmasyon ak detay sou sa, Stanley Lika ap pale ak Busta John e m ap prezante n tande yon ekstrè nan sa yo t ap di, Bagay la pral pi tris si n pa leve kanpe. Ke plim ou oditè pou ka pran nòt yo. Pran nòt medam mesye, pran kreyon nou. Kesyon ke n ap poze tèt nou, poukisa gouvènman ameriken an refize sanksyone 15 a 20 oligak Petyonvil ki chèf gang yo, ki nan koripsyon e ki nan touye prezidan an. Wi. Total, total nèg yo transfere an 16 mwa pou blan kowonpi, globalis kowonpi yo, blan rasis yo, li reprezante 3 milya 259 milyon dola vèt. Sa e total la. Banm repete l pou ankò oditè. 3 milya 259 milyon dola ameriken vèt. Banm baw banm detayel pou Wi. Nan gaz la, nèg yo vòlè 90 milyon dola ameriken pa mwa. Ok. An 16 mwa li baw 1 milya 440 milyon dola ameriken. Banm reprann li pou oditè. Nan gaz la sèlman, nèg yo vòlè 90 milyon dola ameriken pa mwa. An 16 mwa li bay 1 milya 440 milyon dola ameriken. Nan kouran an nèg yo vòlè 450 milyon dola vèt. Nan dola, nèg yo vòlè 36 milya goud atravè to de chanj lan e 200 milyon dola ameriken nan bank santral, swadizan kòb ke bank santral mete sou mache a pou al stabilize goud lan men se oligak yo ki resevwa l. Nan lavi chè a, sa vle di sa w peye nan pri lwil ki byen chè, pri diri, pri pwa, pri farin, pri sik, pri magi, tout sa w manje, nèg yo vòlè an 16 mwa 700 milyon dola ameriken. Nan kidnaping nan, lè w pran konbyen yon kidnaping koute, ant 100 mil dola e 1 milyon dola ameriken, an 16 mwa nèg yo fè 39 milyon dola ameriken nan kidnaping nan. Nan trafik zam, sa vle di revòlvè, mitrayèt, bal, nèg yo fè 430 milyon dola ameriken. Donk an 13 mwa li ba w yon total de 3 milya 259 milyon dola ameriken vèt. Plis 36 milya de goud. M pa menm plede ladan l. 197 milya de goud bidjè rektifikatif taks pèp la ke nèg yo kraze. Pa gen anyen ki fèt pou peyi a. E dezyèm bidjè 210 milya de goud lan ke nèg yo kraze pa gen yon pwojè ki fèt konstriksyon kominal peyi a. Donk se transfè de richès sa yo bay blan kowonpi aletranje, blan globalis kowonpi yo ki fè ke y ap pwoteje oligak ki nan gang, ki nan touye, ki nan kidnaping, ki nan koripsyon e. vyolans politik. Fò nou mande chaje dafè ameriken an kilè y ap sanksyone oligak yo, 15 a 20 oligak Petyonvil ki mèt gang nan peyi Dayiti. E pa nou menm ki di l, se blan parèy li k ekri liv ki bay detay ki oligak. Lè w al nan paj 86 liv Zonbi Files la, li di w kiyès ki touye Wobè Maselo. Li esplike kòman Dimitri Vòb, Jan Mari Vòb, Rejinal Poulòs elatriye. Nèg yo nan gang yo nan tout bagay. Kijan fè ke se ti nèg nwè sèlman ke yap sanksyone? Eske se yon politik rasis ke yap aplike? Paske Prezidan Biden te di konsa ke lap lite kont le rasisme sistemik. Donk, eske moun kap travay pou li yo dezobeyi Prezidan Biden? Si gen yon peyi ki elijib pou konbat le rasisme. Systemix an Ayiti. Ki jan fè jiskaprezan, okenn blan globalis kowonpi ki Kanada, ki Etazini, ki an Frans, ansanm a oligak k ap travay pou yo poko janm sanksyone? Poukisa e ti nèg nwè sèlman ke y ap sanksyone? Epi sa n pa konprann kay blan an tou, l ap pale de entegrite teritoryal peyi Ikrèn ki dwe respekte. Poukisa nou menm lakay nou yo pa vle respekte entegrite teritoryal pa nou? Pa gen entèvansyon militè an Ikrèn. Yo pa vle entèvansyon militè Ris an Ikrèn paske sa vyole entegrite teritoryal. Donk ki swa gen lòt peyi k ap vin vyole entegrite teritoryal la. Donk mwen menm, ou pa ka gen doub standa o nivo de la politik etranjè. Se swa w ap fè yon bagay tout bon oubyen w ap pase moun nan betiz. Se pa prèv ke yo pa manke. Se blan an li menm ki te responsab entelijans avèk ranseyman nan Nasyonzini ki ekri liv ki rele Zombie Files la, ki rele Max Thiel, liv la disponib sou Amazon pwen kòm, li bay tout oligak ki nan gang nan peyi Dayiti ki nan vyolans e ki nan koripsyon. Lè w monte sou YouTube, w ap jwenn temwanyaj Barbecue, temwanyaj Lanmò San Jou, Temwanyaj Vitelòm e yon pakèt lòt chèf de gang ki di a ki oligak Petyonvil ki asasine. Donk kesyon ke w ap poze a, poukisa blan ameriken an refize sanksyone oligak Petyonvil yo ki nan gang, ki nan kidnaping, ki nan vyolans politik e ki nan touye prezidan? Lè w fè analiz lan, ou vin jwenn ke gen yon seri de blan globalis kowonpi k ap pwoteje oligak sa yo. akoz de transfè de richès ke yo fè chak mwa ba yo. Sa vle di oligak Petyonvil lan kap vòlè leta e kap vòlè pèp la, li transfere bay blan globalis kowonpi a kòb chak mwa e blan globalis kowonpi a gon seri de gwo lòbiyis kap fè lòbi nan Depatman Deta e nan Kongrè, yo gen gwo avoka kap pwoteje oligak Petyonvil yo. Ann gade transfè de richès ki fèt de malere, de pòv yo a oligak yo e a blan globalis kowonpi e rasis yo pandan 16 mwa ki sot pase a. Eke nou genyen an, se yon lame solid. Dayè, kolonèl ki nan lame a di depi yo ba yo zam ke yo mande, y ap kraze gang yo an 3 semèn. Ou wè Ariel Henry refize kòmande zam pou lame a. Mwen menm gen yon bagay ki klè jounen jodi a. fòk nou envesti on 50 a 100 milyon dola ameriken nan mete zam nan men lame e lapolis peyi Dayiti, pa rapò a menas entèn yo ki se oligak e gang yo, pa rapò a menas ekstèn yo ki se la monte ejemonik de la Repiblik Dominikèn e minorite rasis dominiken ki melanje avèk blan rasis kkk yo ki bezwen fon nouvo jenosid sou pèp ayisyen an. E se pou sa ou menm pa janm bliye sa. Pa bliye sa w reprezante. Blan pa janm bliye sa w reprezante. Blan pa janm konprann kon ti peyi nèg konkou pa nou an, se li menm ki libere Ekwatè. Se nou menm Ayisyen ki libere Bolivi. Se nou menm ki libere Kolonbi, Venezyela, Panama elatriye. Se nou menm k al goumen Gwatemala, n al goumen Meksik, n al goumen avèk Endyen Seminòl yo Florida, Jeneral Dyaz. Se pou sa fòw edike tèt ou antan ke pèp pou gade pou kisa blan rasis lan rayi w. Gon liv map rekòmande w. Liv la rele Quand la révolution était nègre en Amérique latine. Wap wè nan tout ti zile karayib la se ayisyen kap goumen pou endepandans. Liv la rele Quand la révolution était nègre en Amérique latine. Al achte liv sa a pou edike tèt ou. pou edike pitit ou. Blan rasis lan pa janm bliye w. Blan rasis lan pa janm konprann ki jan yon ti peyi piti konsa ki sou 28250 kilomèt kare, kòman l ka fè tout bagay sa a nan mond lan. Menm Lagrès se yo k al ede Lagrès pran endepandans li. Tout peyi an Afrik ki vin pran endepandans yo, se an fonksyon de sa nou menm nou te fè kòm Ayisyen, yo pran sa kòm modèl. Menm an Afrik di Sid lè y ap kraze apartheid an Afrik di Sid, Se Ayiti ki te referans lan. Se pa pou anyen jounen jodi a, nan nouvo fim ki rele Wakanda ak sòti a, yo mete Ayiti ladan l kòm la mère du monde noir. Non, e sak fè ke mwen envite tout moun, Stanley pou yal gade fim sa. Sa aprann ou tèlman de cho sitou fanm yo, fanm yo. Nou pa konn valè nou, tout moun konn valè nou wi. Se sèl nou k pa konn valè nou. Moun nwa parèy ou atravè lemond ki konn valè w wi. Donk nou menm jounen jodi a, gon seri de malandren tankou Ariel Henry, tankou Fritz Jean, bann nèg ki nan akò yo, ki bezwen al vòlè andedan leta, ki pa konn dimansyon de sa yo reprezantan antanke pèp, ki pa konn sa sa vle di bati yon peyi a la grandeur de son histoire. Nou pa ka regle anyen a nèg sa yo. Bwa kale li. Etazini, Kanada, Lafrans, Kisa yo itil nou depi lè nou avèk yo an? Eske moun sa yo ban nou manje? Eske moun sa yo ban nou bwè? Gade sitiyasyon peyi Dayiti pou wè. Eske moun sa yo fè anyen pou nou? Pandan ke se moun sa yo pandan ke nou avèk yo, yo retire tout richès nou anndan peyi an, yo pa kite nou plante ankò, se yo menm ki detwi tout sa ke nou menm nap fè. Eske w panse ke koupe pon avèk Etazini, Lafrans, Kanada, retire moun sa yo sou nou lan moman nou di ke nap pran lakay nou pandan yon koup kèlke zane, pou nou remete pwodiksyon nou, agrikilti nou sou pye, èske w panse ke nou bezwen peyi sa yo pou nou kapab manje? Menm si yo ta bay sanksyon. Jodi a, li klè ke blan globalis kowonpi Ozetazini, an Frans e Kanada, blan globalis ki kowonpi yo, ki rasis yo, se yon menas pèmanan pou nou. Se blan globalis kowonpi Kanada ki vòlè 4 milya de dola ameriken boksit nan Miragwàn, Yo pito yon katastwòf anviwònmantal e yo pa bati lekòl, yo pa bati lopital, yo pa mete wout, yo pa mete kouran, anyen. Se menm blan globalis kowonpi sa a ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Se blan globalis kowonpi sa a k ap kore Ariel, k ap kore Pritjan. Li vin klè pou nou. Men pa gen sèlman de blan globalis kowonpi. Nou konnen ke nan mitan blan yo gen twa kategori de blan. Gen de k reprezante yon menas pou nou depi lontan. Blan globalis kowonpi a ki bezwen vin vòlè tout sa k anba tè peyi Dayiti e blan rasis lan ki vle remete sistèm esklavajis lan pou l kontinye eksplwate w. Gon twazyèm blan ki egziste ki plizoumwen ke w ka fonksyone avèk li pou fè yon echanj de fason ekitab. Koulye a, strateji a, se kòman pou n metrize blan globalis kowonpi an. Ki gwo blan sa a, gwo blan ameriken sa a ki kache dèyè Abinader, ki kache dèyè dominiken pou mete enstabilite politik nan peyi nou e eseye kraze peyi nou? Fò nou jwenn blan ameriken globalis kowonpi sa a k ap fè tout manèv sa yo. Eske l. pike nan asasina prezidan Jovenel la tou fò nou gade gwo blan sa kowonpi sa ki dèyè Abinader blan ameriken kowonpi ki dèyè ameriken kiyès li ye fò nou jwenn ni jiska prezan l kache toujou wi nou poko ka wè l klè fòk nou jwenn ni donk se pou sa jwèt ke nap mennen an son jwèt siperyè ke l ye nan tradisyon doktrin ke Tousen Louvèti, ke Jan Jak Desalin te kite pou nou. Ou sonje jan Tousen Louvèti te sèvi avèk komisyon sivil lan pou l metrize Sontonak, pou l metrize Rigo pa rapò a Lasanble de Sen Mak. Jounen jodi sa a, se jwèt sa a ke n ap mennen. Avèk blan nan konsèy de sekirite ki te vle ban nou entèvansyon militè ke nou di non ke nou pa vle a wi. Se menm blan kowonpi e esklavajis sa a ki nan aplikasyon rezolisyon 26 53 a li pa vle sanksyone oligak yo men nou kenbe l di nap veye l li pral oblije sanksyone oligak yo wi. Fè ki bò? Fè ki bò? Hey! Mande w fè ki bò? Sa m wè pou Antwàn nan gonm yo pa wè l. Mentnan, kounye a lòske w rive la. Paske yo pa t koyan. Mwen menm sa ap byen fè m mal. Lè y arete mèt Wobenson, m al wè mèt Wobenson nan komisarya Dèlma 33. M di, Mèt, sa k pase w la? Misye di, Womanès, men sesi, men sela, men sesi, men sela. Men se aprè m ap konn mèt Wobenson te nan kabinè Bertho Dorcé. Se aprè lis ap soti la m ap wè mèt Wobenson t ap touche palè nasyonal. Alòske nou federasyon dè bawo k ap pran de pozisyon kont yon pouvwa. Hein? Yo krisifye w monchè. Ou wè yo pale de mèt Wobenson ankò? Donk sa vle di lè Bertho li menm anba a. ap bay. M mande ki konsèy moun ki ap kite pòs yo ba yo? M pa konn si Kitèl te la. Ki konsèy Kitèl ka bay Ki konsèy Kitèl ka bay Ariel Henry kòm minis k ap vin ranplase l? Kounye a Ariel prezidan, li minis jistis, li minis enteryè, li premye minis. Donk ou imajine w jan on pouvwa, jan on pouvwa atè. Yon moun kal nan eleksyon kal redi pou pran pouvwa ou paka pranl e kon nèg sot kotel soti epil vin prann ok m pa imajinem lè asosyasyon pwofesyonèl de majistra yap aplodi nominasyon Jean Joseph Lebrun m pa konprann sa mwen do Ariel pa gen ni tit ni kalite poul nomon moun l'article 175 de la konstitisyon l di men kouman pou moun prezidan de la konstitisyon ke mèt Morin relem la. M pap rele KEY Kenson yo tout konn li menm yap tande tou KEY Kenson Edumé kap dirije asosyasyon rele m KEY Marthel Jean Claude kap dirije asosyasyon APM rele m KEY Mèt Morin kap dirije rele m rele m la epi konvenk mwen depi n konvenk mwen n ka moutre m ke Ariel ka nome misye m kòrèk map fè on mwa konje m pa pale nan radyo ankò depi n konvenk mwen moutre m sa. Kèlkeswa moun nou kwaze ak yo. Nou kwaze avèk Martèl, di l mwen di rele m. Nou kwaze a Edumé, di l mwen di rele m. Nou kwaze a Mèt Morin, di yo mwen di rele m la a e ke eseye konvenk mwen ke Ariel ka nome Jean Joseph Lebrun kòm prezidan de la Cour de Cassation. Depi nou fè sa, m pran, m tou pran konje nèt pou ane a. Ou pa konn kisa ki di. Ou pa konn kisa ki fèt. Bon, m di w, sa k pou di a l ap enterè pèsonèl. Sa k pou di a l ap enterè lajan. Bon, kòmsi ou panse Jean Joseph Lebrun kòm jij ki ta rive prezidan de la Cour de Cassation, Mèt. Ou gon karyè wi mèt, ou gon pakou, non sèlman ou gon pakou nan pratik dwa a, men tou gon sètèn moralite k dwe gide w wi. Gon sètèn konpetans ki dwe gide w wi. Donk kòmsi yon nèg ta rive la nan nivo w rive la, epi kounye a mwen menm m pral pran w oserye? Ou deside Ariel nou mou kòm prezidan kou de kasasyon, m pral pran w oserye? Kèlkeswa sa k ka vin aprè, Ariel mouri bip, oubyen yo retire Ariel ou prezidan. Donk se fyète w ou ou prezidan? Epi ou tande, oh je suis président de la cour de cassation, aprè sa se se. Kouman bagay sa rele? Pansyon yo ba ou, ou pral chita ou kouche ou bwè gwòg ou vwa, jwe wap sesi wap sela, donk se fyète w? Men m espere nou wè kouman mèt Dabrezil fini. M espere nou wè nan ki sitiyasyon madan kòk fini. M espere kisa nou wè yo fè Mesèn Janlwi. Nou pa wè sa yo fè yo? Kòmsi sa yo paka sèvi pou nou de egzanp? Non, lòt yo te sòt. Ou pa konprann non? Ou pa konprann? Donk sa vle di, lòske ou gen sa yo, se modèl moun sa yo ki la, nou fini. Brèf, ann soti nan sa, men menm kle ladann se yon blag. Misye pral fini tèt li mal, m espere ke li pa demerite, piske lè w ap pyetine dwa w, ou pretann ke w konn dwa pou mantò, oubyen ou konn dwa pou lajan, pou avantaj, pou privilèj, ou vle pyetine dwa. Mwen menm tou, sa depi yon nèg ap pyetine dwa, ou fè dwa, ou gen nivo, ou vle pyetine dwa, m ap rayi w. Map rayi w paske la lwa dwa tro bel ou pa kab fe dwa sa wi ou di finalman e lafontan paka minis lan. Ah monche woo. Omales peyi a rive ba vre men li poko rive nan rigòl non. Monchè gen yon lòt jenn gason tou gen yon lòt jenn gason tou m pap site non l kounya non e Bertho te konnen misye k tap vin ranplase l yon jenn gason yon doktè e Lè m di doktè e pa medsin non e ke. Lè m di afè doktè a sispann li paske plen nèg isi chita la devan inivèsite se afriken ki ekri tèz yo wi. Non sof ke m konnen lè w fin fon yon etid ke se dwa w fin fè wap gen yon lisans pou se yon mèt ou ka travay pou yon nèg korije pou ou yon nèg fè yon travay metodolojik pou ou yon nèg ede w